Bonjou bonsoir tout moun, byenvini sou paj Instagram Bon Detay TV. Rezon ki koz ke m fè video sa jodi an, se paske samdi pase an m te fè yon live kote ke m tap pale an pakèt bagay epi nan live sa m te vin pa pa chwazi poste l epi m ta al pran kèk grenn pati ladan ki te pi enpòtan nan nan tout bagay ke m tap pale yo epi tou m te vin chwazi edite l epi m poste l. Men lè ke m fin poste l, m kwè ke te gentan gen nenpòt 400 moun gade l. Nan 400 moun sa yo, m gen preske 60 moun ki ekri m ladan, k ap di m, yo, ki sa ke m panse m ye, m pa anyen pou m ap pale de jèn kon sa. Nan live lan, m pa t ap eseye tankou pou m ka denigre jèn. M panse ke. Live lan si ke wap wap byen gade l epi tou wap byen tande sa ke m tap di yo wap wè ke m te nan avantaj jèn yo kote ke m tap ba yo konsèy pase kounye a nou vin wè ke jèn yo plis like jèn jèn yo plis fokis sou grandi tankou vi mond lan kounye a tankou lè ke m di vi mond lan kounye a si ke jèn nan santi ke l pa yon Queen li pa yon Dexter li pa yon Trapper Li santi ke li pa moun pou sa. E m panse ke se fòt peyi nou an ki koz ke nou ka rive nan yon nivo parèy konsa. So, an nou pran egzanp jèn fi kounya yo, w ap wè ke jèn fi yo plis pito ap danse toutouni sou Instagram, yo pa pè, tankou se kòmsi moun sa yo pa panse avèk vi yo menn. Tankou ou wè a menn. Sou tout jounen se krèy, si moun nan live la li pa pale de krèy, pa pale de zonyon, um, 69, pa, pa, pa pale de minòt, ba, yo, li santi ke l poko ka pale yon bagay serye. E nap wè kounye a ke, lè gon bagay serye kap pale nan, nan yon live, ou pap janm wè moun vrèman. So, si ke kounye a wap fon salte, wap wè majorite moun pral vini, e yo pral kòmanse pataje salte sa ki koz plis jèn vin ap konsome salte gon bagay ke Boss Benz te di kote ke video ki te vin gaye kote ke Tony Mix t ap di nou menm men kijan nou ye epi tou te wè ki piblik lan t ap reponn men kisa yo ye m panse ke se pa fòt Tony Mix. E m panse ke sa ke Bòz byn di an, li gon like, li gon, li gon vrè rezon ladann, men le ka tou se pa fòt Tony Mix paske se yon, se yon, se yon piblik konsa ke nou vin genyen kounye a, jèn yo plis pito plezi kote ke yo ka met yon bagay nan tèt yo pou yo ka aprann yon bagay e n ap wè kounye a ke jèn yo plis pito ranse sou rezo sosyo tandiske yo pa panse yo ka fè kòb ladan l e n ap wè majorite biznis kounye a k ap fè anpil lajan se tout fè advètizman sou rezo yo men nou menm jèn ayisyen nou tèlman an reta nan tout bagay nou vin panse ke sa yo se yon liks pou nou e n ap wè menm jan ke m te di nan live lan depi jèn fi an gen yon iphone 6 nan men l ou byen yon 7, ou byen yon 8, ou byen yon 10, pa mande bon Dieu men li ta gen yon dènye iPhone nan, 12 Pro Max, yo li santi ke li pi moun pase yon lòt moun men, tankou moun pa ka pale avèl, ou pa ka di l anyen, se tout la jounen, se pèse nen yo, pèse zòrèy, tatou menm se pa pale, lonbrit yo menm preske efase tèlman yo fè tou ladan, m panse lè ke m te fè live la m pat. fèl pou m te ka denigre jèn. M panse ke mwen te vreman nan avantaj jèn yo. Se pat kom si mwen menm tou m son jèn, m pa tap janm paret pou m ap pale jèn mal. Pou kisa ke m ta pral pale yon jèn mal, tandiske mwen menm m son jèn, m ta pwemye jèn yo avanse tou. So, se sa, men, so, n ap wè, plis moun kounye a k ape kreye zen, Ann pran egzanp Lion, Fednaelle, moun sa yo tan ansanm e yo pa vin ansanm ankò e n ap wè se plis piblik lan ki vin fè sa fè zen e n ap wè majorite moun kounye a depi yo mete entènèt e jis pou yo ka fè zen men yo pa konnen ke entènèt sa ke yo mete sou bagay oubyen sèlfòn yo oubyen laptòp yo yo ka aprann yon bagay e majorite lekòl kounye a preske fèt online ou ka aprann yon bagay ou pa bezwen tan kou se kòm si ou oh, map viv an Haiti m pa ka aprann nou gen yon pil sit internet kote ke ou ka ale ou aprann design ou aprann an um, montaj ou yo ou ka aprann paket bagay e, e bagay sa yo Vrèman bay kòb menm si ke ou ta aprann yo ou pa travay sou yo men ou ka fèl pou tèt paw ann di kounya ou ka fè youtube ou ka fè whatever sa ke ou vle oubyen tou ou ka fè montaj epi kounya la ou achte yon kamera ou kòmanse ap fè mizik video so lè konsa paske se se se piti ki mennen gwo so m pa panse ke nan live ke m tap fè an se kòmsi m ta pral m t ap fè yon fason pou m ka denigre jèn yo. Non, se pa sa ke m t ap fè. M panse ke nou mal konprann. E n ap wè ke preske moun ki gade live lan, so pi fò moun konprann sa ke m t ap pale. E tou gen moun tou k ap ekri m, k ap di m waw, m poko janm wè ke w pale konsa. E mi 60 moun k ap ekri m yo, se fi avèk gason. Gen nan yo tou m tcheke foto yo. Yon mwen se la fin du monde men. So konpwen. E pa pou di ki jen yo plis pito plezi koun ya men ki yo fon bagay seri. Paske yon apwe Queen ou ten de babi dora, babi se si, babi se la, babi se lot bo. Yo tan pe di men. Tan pe di. Mwen panse ki viv koun ya vreman bel. Men panse avek demen ki sa ka rive ou tou demen. Eske koun ya ou pral stil gen menm vi sa ki wap e meni at. ki bèl ou byen ou byen eske ou pral gon pi bèl vi demen ke sa ki wap viv lan men ou pa janm konnen paske gen moun ki di wi sejou mwen ya t konte non ou pa ka ou pa ka di sejou wè ya mwen menm gen de grenn pwovèb ayisyen mwen mwen mwen ki egziste m pa pran yo mete sou la vi m tankou wi m pa konn wi mwen jodi m pa konn demen wi la kounye a m ka viv epi apre demen m mouri Yeah, li posib. Men, e si kounye a demen m pa mouri? E pi, an di m te gon ti kòb la avi m, voup voup m manje l, o wi, m ap vi la, m ap jwi la avi m. E pi voup la a, m vin mouri. E pi kounye a la, kòb sa a kounye a, m te gentan manje l lan. Wi, so li bon. Men, e si kounye a, e si te, ok, e si ke kounye a m vin manje kòb sa a, e pi demen m pa mouri? Kounye a la, m pral nan grangou, kounye a m pral mande moun prete, Oubyen m pral m pral fon zak. Se sa ke m t ap eseye di jèn yo, sispann di Queen sesi sela, Queen sesi selobò, paske yo pa p di nou anyen. E sa ke jèn jèn fi yo pa konnen, ou wè gason ki renmen krèy, yo pa p rete fè vi yo nan krèy. E n ap wè tou, kounya a, Majorite moun kap antre an Ayiti, yo pa ale an Ayiti. Y ale Sendomeng paske se la krè la rete, se la pwodiksyon krè lan ye. Sa vle di, moun yo jis bezwen moun pou ka pase tan. Men se pa yo, yo pa pral rete avè w. Fè tèt ou travay. Gason ki ou wè kap pede. Youzou li pap preta avèw vre. Moun sa yo gon moun spesyal yap chache, yon moun kale lekòl, yon moun ki byen edike, yon moun ki gon bon vi nòmal, yon moun ki ki moun de paran yap chache. Men ou menm kounya kap pede bay bay mache griye kòw tout kote ou jwenn ou tande se babi sesi o wi kounya depi ke yo gon kont Instagram yo pa met Queen ladan yo pa moun menn. M panse ke medam tèt nou se pou nou liye, lavi nou se pou nou. M panse ke nou ka amelyore de bagay. Se pa kòm si ou wi vou vou sou m gen lavi. Non. Pase konsèy vreman bon. M pa pral di konsèy ki pral pou konsèy ki pral pou sou fè krèy. Men si ke ou jwenn yon konsèy tankou live ke m te fè an, m panse sa son live ki trè enpòtan, sa fè m pat retire l, bon la m kwè m sou la m prèske gen 1000 moun ki gade l, m kwè m pral pran l tou pou m ka poste sou paj youtube lan. So m pa m panse ke se depi lè ke m gen paj lan se premye fwa m fon live konsa paske tout tan ke m fè live se dan m ap ri oubyen tou m ap m ap oubyen m ap bay blag oubyen m pa pale anyen. Anyen serye, men se pa kòm si se vle ke m pat vle, se gentan konnen ke m konnen yo pa prete ladann. E m te gonlè ke nan moman korona, m te fè live kote ke m te vin jwenn moun ke konn ap danse, lè konsa m konn ap gen 120 moun k ap gade m. Men, an di avan e la, live sa fè m ta fè petèt 7 moun ki t ap gade m. E m kwè m te gen nenpòt 40 moun. Tout nèt ale, sa vle di sèlman 7 ki t rete. Sa vle di la nou vin montre ke kiyès moun ke nou ye, kisa nap chache. Kounye a map pale avèk jèn kounye a ki gen paj blogè sou Instagram yo. Gen de nèg mwen sou Instagram se kòmsi yo tou dòmi ladann. Yo tou dòmi ladann, yo benyen ladann, yo manje la, yo dòmi, yo leve ladann. Mesye, tankou m pa m pa pa di ke se nèg ki gen paj paj paj blogè yo nou pa dwe fè bagay sa men lè nou pede pase tout tan nou konsa sou yon kont Instagram nou vin pa vin gen tan pou n ka jere vi pèsonèl nou ok si tout fwa ke sa ke nap fè an lap lap lap e ba nou kòb nan yon sans la m ka konprann men wap pede poste poste poste jis pou ka fè moun plezi E pandan e pandan setan ke vi pa w poko asire demen, mesye repanse bagay yo. Mwen menm mwen menm m gon paj so m gon paj blogè, men m pa pral kite tout tan m ladan l, m gen bagay serye de pou m fè. Paske gen nèg m ap swiv la menn, yo nèg yo se kòmsi yo yo yo tou dòmi nan paj lan wi menn. Se konsèy sa m voye l pou nou ok m voye l pou nou nou gen paj nou nou gen moun ki kap e swiv nou bèl bagay toujou travay pou yo men avèk yon limit paske pa pe de rete dòmi la dan la manje gen nèg la zen yon mèt poko sòti ok tan gen yon men bèl bagay men lèk wap pe de poste poste poste ou li bon Men m pa vle pou fèl pou ka tou tou bliye tanw ladann menn si ke ou te gen pou rale lekòl pou pa al ankò oubyen si ke ou te gen kèk bagay serye pou ou te fè pou laviw pou pa fèl mesye repanse bagay yo se te mwen menm Bondetaitv ki tap pale. E m panse ke jèn yo ta dwe konprann sa ke m di an e m pa t nan avantaj pou m te kraze jèn yo ok. So pa bliye si ke w pa t ko abòne avèk channel lan tou al fè sa kounya pou w pa rate oken video ke n ap poste e ou ka follow nou tou nan paj Instagram nan ki se Bondetay TV. Son sèl bon detay la e wap wè lap gon gwo be ladan e trè byento nou gen pou nou ka verifye kont lan tou trè byento men so konnen tout bagay fèt fèt fèt fèt avèk pasyans nou jis ap pran pasyans pou nou ka fè de bagay ok se te mwen menm lari sou paj bon detay TV nap kwaze pou lòt videyo ankò gen gen